Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon an pti konsèy pou ou. Ki ap viv nan peyi dayiti. Si on vous fait du mal, pas la peine de porter plainte. Paske sa ka rive, ou pote plent jodi, yo konn dosye a demen. Konprann byen wi sa m di nou an. Se kòm kèlken ki li menm sòti nan bank, epi lè l rive nan lari an, yo rale zam sou li, yo di ben écoutez, ou sot pran mil dola, donne moi les mille dollars. Donk konpranne byen, si on vous fait du mal, ebyen, Reste dans le silence se sa k Ayiti a poko li la. Sa se ilistrasyon yon fè, m ta kapab di, paske se kèlken ki a ete kidnape e li menm li pote plent e apre l fin pote plent yo fè menas sou li, menas sou fanmi l, sa ki oblije l kouri kite peyi a. Yo rele sa kanpe lwen pa pwoche. Son non Johanna Dorcéus. Nou sonje dat sa a. Yo te anlve li an janvye 2021. Relache 4 jou apre, li ale fè yon depozisyon nan Direksyon Santral Polis Jidisyè. Kèk jou pi ta, ravisè yo rele li pou di li, Ekoute, nou okouran wi sa w sot fè a la, mesaj ou sot bay anketè nan dcpj e yo te pwofite menase fanmi li. Se sa li rakonte madi 12 oktòb 2021 an nan mikwo konfrè nou yo nan radyo Magik 9. Hum! Kèl istwa! 17 janvye 2021, sè s kèl di, Mwen te nan yon machin, anviwon 8 è di swa, mwen te sou wout pou m antre lakay mwen. Mwen te nan telefòn avèk sèvant lan pou m di li, Ekoute, ouvri baryè a pou mwen. Men toupre kay la gen yon jenòm ki ame. ki kanpe devan machin nan. M ta pral fonse sou li, men gen 4 lòt ki parèt, yo tire an direksyon machin nan. Answit, ravisè yo pran machin nan e yo mete yon sachè nwa nan tèt mwen pou anpeche mwen kriye. Se sa Johanna rakonte ak jounalis yo. Li fè konnen tou, ebyen li pa konnen ki kote yo te mennen l. Sepandan, li pase 4 jou nan men mesye yo, pi. Bon, Bondye pale nan kè yo kanmenm. Yo libere li le 21 janvye vè minui. Li pa konn kote li ye mezanmi e finalman fò l chache wout antre lakay li. Apre li fin rantre lakay li, anpil peripesi byen sur, manm fanmi an mete dcpj okouran de liberasyon sila. Yon jou apre, mwen ale fè yon depozisyon nan dcpj e yon ti tan apre, raviyse yo rele mwen. Pou yo di mwen, Ekoute, ou sot fè plent? Ou sot di anketè yo tout bagay? Se sa Madam Dorcéus di. E fas a tou sa, li oblije kite peyi a kèk jou apre. Piske, dapre sa li di, mesye sa yo menase fanmi li. Youn nan sè li ki abite nan Pernye e yon chofè moto ki pwòch fanmi an. Se a vou mentenan dekoute Cette femme là qui s'appelle Johanna Dorcéus ki li menm tap pale konsa. Ah wi, alò se te le 17 janvye se te yon dimanch, mwen tap soti nan yon prestasyon, li te 8 è di swa wi, e mwen fin depoze mizisyen m yo epi map monte lakay la, mwen rete Thomasin 32, e mwen travay la tou paske gen youn nan lekòl mwen fè kou yo ki la, epi nan a dizon. Kèlke santimèt de lakay mwen, paske m te sèlman manke de viraj pou m wè lakay mwen, gen yon moun ki pase devan m. Le uitè di swa, yon jèn gason vennndezan pase devan w, ou pa vrèman doute ke son bagay konsa k pral fèt. Epi se lè mwen gade, mwen wè li gen. Nou wè pase menm kote nou te pase yo. Li rete 8 è. Malerezman pat gen grenn papye sou wout lan. E m pa ka di w vrèman kote yo al avè l paske ijan fè tèlman de viraj. E pi apre, sekestasyon an se m pa kwè l diferan de tout sekestasyon ki pou matizan yo. Donk, je te sekestre pandan 4 jou. Zee te libere le 21 janvye. Je te rantre che mwa dizon vè minwi, minwi ven. E se lè sa a paranm te avèti de CPJ ke mwen retounen eksetera. E donk, wi se te afre, wi se te pi lorè, wi m panse m pa t mouri. Epi lè lè nan de men mal fè depozisyon de pwoteje, sa ki te plis fè m mal se ke manmi fin fè depozisyon an epi yo rele m yo di m mete sa m te di. E ke yo di. Padon? Si gen yon bagay ki fè ki pèmèt ke ensans polisyè an Ayiti te fè travay li se paske nan moman ke yo te pran m nan m t ap pale avèk sèvant lan pou l te ouvri vòlè lan pou mwen. Donk yo yo anrejistre tout sa k pase a nèt. Mèt mèt mèt mèt mèt yo viv li donk m pa ka di w kòman kòman sa te ye pou fanmi m pandan peryòd sa paske m viv moman an answit yo pran m e byen si yo fè yon sachè nan tèt mwen yo fè m pase dèyè yo mete yon zam bò tèt mwen pou m pa fè bri epi yo ale m repase menm kote m rete pase yo il etait 8 è malerezman pa t gen grenn patri sou wout lan. e m pa m pa ka di w vrèman kote yo al avè l paske prizon prizon fè tèlman de viraj epi aprè sekestasyon an se se m pa kwè l diferan de tout seke se sekestasyon ki anm twomatizan yo men anm je te sekestre pandan 4 jou je te libere le 21 janvye anm je te rantre che mwa dizon E an deyò de kòm se lekòl de dans mwen genyen, mwen mwen ansenye, mwen ansenye fransè, se se se se de vokal, se se de ekspresyonist. An donk se eseye de de reprann, te gen kominyon nan youn nan lekòl mwen yo, sou Maten 25, m ale, m anime mès la. Epi nan menm jou an, yo yo yo ekri m, m pa konn kòman yo fè toujou gen nimewo m, yo ekri m e yo menm ekri yon chofè moto ke m genyen pou yo di ke m ap vin m ap vin ouvè kò m kòm atis. Kèlke, alò, m konnen ke depi ke se pran kèlke nan yo, yo di ke èske m panse ke moun ke yo pran yo, yo pa gen, yo pa gen fanmi? E ke y ap vin pou mwen, y ap vin pete tèt mwen, etsetera, yo konn kote m rete, e je vrèman yn chè ki abit atè yo. Donk, yo, yo, yo di ke yo konn mwen la, y ap, y ap vin sesi, y ap vin sela. Donk, yo, yo, yo konn mwen. Nou deside avèk fanmi m pou nou kite peyi an e nou al yon lòt kote. Epi, alò, sa se pa tout la fanmi m, epi mwen, nou al yon lòt kote. Epi, m ap di tèt mwen, anvan m ale, m te kòmanse suiv terapi, fè la terapi, fò m te remanje sou kè m. Sèl bagay Boo ka fè se retounen nan kay kote sa a, sa te rive a. Epi. Yo te elwanye l de tout medya sosyal e y a fè y a fè bokou de konfli, bokou bokou bokou de choz. Donk, se yon peryòd ke m pa kwè gon pa gon fanmi ayisyèn ki te viv li. E pati pòs la bokou plis difisil, vrèman vrèman difisil. Kòman pou reprann lavi w, kòman pou, pa egzanp, ann di yon moun tankou mwen menm ki nan tout aktivite. Te sosyo kiltirèl, ki ap fè tout bagay, epi manifeste konsa chak kote m ale, yo rele on moun ki avè m pou yo fè l demann. Donk, se te difisil, se difisil, rekòmanse difisil. Donk, etan done ke yo se atis, e ke je chante, m di tèt mwen pou mwen fèmen sik terapi m nan, fò mwen fè yon mizik. Paske, la misyon de tout atis, se fè, se demanse kontan. e pou yo kite yon eritaj, yon bagay pou lanemwa, pou nou pa bliye ki sa k te pase yo de sèl a sèl peryòd ann Ayiti. E se poutèt sa, Dam Lavin vin pran leson. Se youn nan rezon ki fè ke mwen fè mizik sa. Antanke atis eyan dirèkteman rete viktim de kidnaping, mwen panse se yon devwa li ye pou mwen, pou mwen fè sa sèvi de miwa e de pòte vwa. Bandi yo gentan legalize deja. Li rete pou yo fouye tèt yo nan yon tribi, pa egzanp, gen peyi se EI, Òganizasyon Eta Islamik, genyen se Taliban an Afganistan, alò, ke mesye yo federe, yo fouye tèt yo nan yon strikti, yo pran pouvwa a, si se kounye a yo gentan fè l, yo mete Ariel atè, e nou konnen se nèg sa yo ki Leta jounen jodi a, epi Leta pral pran plas bandi, kounye a se bandi ki pral trake Leta. Kap fè kidnapping wi se sa men sèl sa m ta swete mesye lè nou fin mete tèt ansanm nou fin pran peyi a pa fin twò enpoze moun lwa charya paske sa yo pap twò bon pou pèp la paske si nou menm la nou di nap batay se pou sila yo ki pi oprime e ke anpil moun estime ke nou menm nou rann peyi a envivab fè yon jan pou nou pran pouvwa legalize tèt nou. pran pouvwa a epi na wè petèt bandi yo ta kapab fè mye ke moun sa yo ki pase nan leta a. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la prochèn.